Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod. se la chen du mouman. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous à la KO pour capable boter baou une nouvelle émission. Il était 4 heures de l'après-midi. Situation difficile Bon, èske se vre ou pa paske lè m mennen ankèt, genyen kèk moun pwòch nan vilaj lan ki di ke yo pa wè sòlda vilaj yo fè deplasman pou ta mennen atak sila. Men ekoute, atak fèt kontre le parleman ayisyen. Nou rive nan yon moman kote ke moun ki ap sekirize batiman sila a, yo tèlman afole o pwen ke anpil nan yo ap di mesye, vye bagay ki nan men nou an, ann lage l atè, nou file pa bò rigòl la la a, nou lage kò nou nan APN. Nou ale. Sa pou nou konprann, sè ke lè yon nèg, jounen jodi a la a, ou se sekirite oubyen polis palemantè, nan zòn sa a ou sitiye w la, fò ta gen gwo bagay nan men w mezanmi. Nou pa ka lage nèg yo anba nan bodmè a, avèk ti bagay bout manch vye douz nan men yo. M te konn wè byen, lè te gen depite k te konn pral anba, gon seri de depite ki te konn gen gwo galil, gwo M 14 nan men yo. Poukisa, jounen jodi a la a, polis palemantè yo, menm lè pa gen lejislati an kour, sof ke se sena a ki ap fonksyone avèk 10 pèkonskri e ke nou lage nèg yo anba, an paran pauvre se dur paske an imajine mwen m tande anpil voice e se pa la pèn pou m ta lage voice yo ou santi ke se 2 nèg ki an detrès se 2 nèg ki petèt gon 12 nan men yo ki gon vye bout fè nan men yo kap fè bri tou ki pou moutre ke yo gen bagay nan men yo anndan men ekoute bandi yo konn bri tout zam lè gon ak a 47 sa yo rele a kalachnikòf lan li frape ou konnen son ak a 47 lè son m 14. Ki lage ou konnen son M 14. Lè son 45, lè son 9 milimètre ou konnen. Men sa fè anpil tan paske nou sonje lè legislature lan ta pral fini, senkantyèm nan, te genyen anpil atak ki konn fèt kont palman an. E konn gen repons paske konn gen senatè, depite, nèg sa yo gen gwo bagay nan men yo, lè w wè sekirite nèg sa yo ni desann epi y al reponn. Jounen jodi a la se. Polis parlemantè yo ki lage pou kont yo, ebyen fòn di ke jounen an te rèd. Alò yon bon bout tan aprè yon bon bout tan paske nèg yo te lanse yon seri de vòys a travè gwoup yo ye e vòys yo vin viral sou rezo sosyo e te gen yon blennde m kwè ki te vin parèt bò palman pou te kapab jere kestyon sila. Fòn di ke zòn sa se yon zòn ki nan mitan lanfè. Poukisa m di nan mitan lanfè? Pi ba a se 5 segond. Anlè a se. Nèg je nèf. Wa konprann lè w pran ti Junior Lasalin, se tou pre palman an. Lè w pran Izo 5 segond, se tou pre palman an. Pakè a se a kèlke mètre oubyen kèlke santèn de mètre palman an. E ou wè nèg yo te pran pakè a. Jounen jodi a la a, atak fèt. Se la gros entèwogasyon a savwa èske se Izo, èske se baz je nèf ki atake. Paske pou ki sa gon parantèz ki ta kapab ouvè sou je nèf, konn genyen de enstitisyon ki tou pwòch, pa egzanp APN, Ki konn sibi atak. Donk sa vle di jounen jodi a la mesye pa lage nèg yo anba an paran pov. Si nèg yo kontinye konsa ke yo vire do yo, yo kite batiman an pou kont li hein. Paske si se pou lajan te gen anpil lajan wi k pase nan lejislati sa. Men lajan sa yo nan anpil lajan sa yo nou te kapab achte bagay tou M pa kwè yon 30 a 40 galil tap deranje nou non nan bidjè palman an mesye. Hum! Sa pa tap deranje nou paske nou te vote lwa pou nèg yo vin polis parlemantè. Ebyen konsa tou, nou te kapab ensere nan bidjè a yon ti lajan pou te kapab achte yon 30 a 40 galil pou palman. Ou pa wè sou Jovenel Moise, lè nèg yo te tante pote boure, ou konn wè konbe nèg ki bò palè a, ou konn wè gen nèg ki gen bagay nan men yo. Ebyen poukisa enstitisyon sa li menm tou Li pa ka omwen a demi ankadre konsa? Pase gen anpil nèg anba a ki konn zam yo men ou ka konn zam men lè w pa gen bagay nan men w pou reponn. Donk antouka la pwochèn fwa mesye m pa konn sa k ap sove nou. E pou lenstan nou pa kab di w kiyès ki mouri ou pa èske gen blese paske sitiyasyon an te vrèman katastwofik pou polisye palemantè sa yo. Nou pral pale lòt koze wi la. Antretan n ap pwofite salye tout moun. eh ki ap swiv nou Maten an m lage yon video eh m pat gen chans eksplike nou video a kisa l ye nou wè kòlèg ki li menm avèk 2 nèg k ap poze kesyon men youn nan 2 nèg sa yo se frè ti zo zo ti David yo arete yo al avè li kounye la gen yon mòd frè m nan Ou pap ka moute avyon. Men gen de bagay ou fè yo tou ba w woulib la san paspò, san viza. Èske w konprann? Y al avèk zo. Men kòlèg, m panse ke kòlèg te fè sa byen lontan, petèt ke jounen jodi a l deside lage videyo a paske lè m ap gade m wè gon frè zo, nèg y ap poze kesyon, y ap reponn epi frè zo a kanpe dan bang. Li anvi menm bat lòt nèg lan pou l di nèg la di bagay la klè wi. Donk 2 nèg sa yo aparaman se 2 nèg ki te konplis nan fè Zo kite peyi Ayiti. Ann fon ti gade yon sekans ankò nan nan videyo sa a. Grenn nan mouda m pa la vo mwen. Kion rele? Eril Semon. Koman? Eril Semon, 4 pa nan. Eril Semon? Wi. Tout bagay li toujou voye m fè, li toujou fè. Men tout sa m toujou fè se 2 mil, 3 mil peso li toujou peye m. Jiskaprezan. Nou pa mande w pou moun sa yo? Wi. E lè paspò Zo te fini an, kòm etan done pas, Zo di l ale san paspò, li vwayaje san paspò ni li menm ni madanm li. Pou moman kounya se tchoupi k konn kote zo ye li menm. Zanmi lè wap pale pa gade pale byen. Epi ok. Pou le moman kounya se tchoupi k konn kote zo ye paske se li k bwòs zo. Ki bwòs tchoupi t ale avèk zo te fèm wan dan. Chèf. Se li menm ki konnen. Pandan nèg yo jimane 14 fevriye an wap pran apèl. Mwen pale. 14 fevriye. Bòs la achte frijidè, kabann, sesi, pil bagay, kabann, vantilatè, on bagay ki ka meble kay, yo konn fè tout sa ki ka meble on kay. Tout sa on moun ka bezwen anndan on kay. Yo achte tout. Tout! Men, èske Zo bay bòs la nan kòb la oubyen ke bòs la chwazi sa, fè sa pou Zo antanke li te kolòn nou, menm lè l vin trayi nou pa kolòn nou ankò? Non, non, non, non. Zo pran tèt bòs la. Jodi tout sa w gen anba m ka fè w jwenn tout! Kounye a, sa vle di bòs la. Men, zo, zo pa t premye chèf lan baz la, kòman l t ap fè jwenn tout? Kont, ki jan l fè gen kontak, ki jan l fè gen kontak bòs la? Wi. M pa konn sou ki yès, m pa konn sou telefòn ki yès ki vòlè nimewo a m pa konnen. Sou alamò l pran l. Li konn al anba a. Ou wè sa m di nou? Epi, lè yo pral kapital, nèg yo chaje machin yo, yo wè m wè yon prado blan kan kon lèt, vire, tchoupi vire avèk. Ebyen patnè a 3 machin kal kapital zo nan yonn a bòs la mwen nan yonn avèk juna emeline nan yonn avèk 2 timoun yo de lamou ebyen patnè a kasimo eldo nan yonn ap kondi yon pikòp blan nèg yo ale e nèg sa yo lè w tande yap pase yo pral kapital Yon chèf pa ka kanpe nèg sa yo chèf. Se sak fèm dou si zo te pran kòb sa li te di a granmoun men kijan men kijan zo te ka achte zam voye ayiti la ba nou poun travay bòs la ka ba lil anyen pa kanpe yo machin nèg sa ap pase pou kanpel sa w ye mbal di w yon bagay depi machin tchoup yap pase chèf pa kanpe ou wè lè chèf yo wè nap pase ou wè lè nap pase nan bèl kapital gran chèf yo desann kòmsi yon pòs Men il est très intelligent ce type paske lè l sispèk sa paske gon premye kòb y ap pale de li apparemment moi je mets ça au conditionnel on somme de 7 mil dollars pou ta egzekite chen an. Chen an santi ke li mal kouwone epi vwala li deside desann anba nan site. Pandan l desann nan site nèg yo fon reyinyon. Bout reyinyon. Je kwak se nan yon baz bwè o nivo di kartye de Boston. Epi reyinyon fin fèt nèg yo di ekoute chen an vwala ske tu a fè. N ap ba ou lòt sòlda ki pou pi pre ou. Nèg sa yo se nan do y ap ye. De nèg je nèf. Ou konnen chen an se manm je nèf. E si ou sispèk. on nèg nan kestyon sila nan dosye sa a elimine l men elimine l an solo eske nou wè estrateji a sa se la estrateji paske gon kòb ki bay piske chen an pa konnen nan men kiyès kòb la tonbe ebyen chen an li menm revize estrateji sekiritè li epi kounye a kondisyon pase pou di ekoute depi w santi on nèg ou pa konprann li ou pa konprann atitid li manje l an. Solo. Antouka sa kap pase nan baz la la a se pa sèlman nan baz la paske gen anpil baz se konsa. Pa egzanp nèg la gendwa santi l pa byen ou sonje sa k te pase Izo avèk nèg maf yo lè Anèl te voye atake misye. Lè sa a misye manke dengdeng wi. Konn gen bouch long ant nèg yo nan gran ravin nan. Konn gen ti pwoblèm nan ti bwa opwen ke dèfwa dwòl konn on bò, krisla konn on lòt bò ou konprann. Donk anpil baz se toujou konsa. Konn gen pwoblèm nan 400 mawozo. Men ekoute, la il faut être intelligent paske lè ou menm ou se chèf papa epi nèg ki nan do w ou vin rive yon kote ou pa ka fè yo konfyans c'est dur. Antouka nou pral vini petèt tout alè ou un peu plus tard justement pou kapab pote ba ou yon maximum enfòmasyon. Antretan n ap mande w pou kapab rete sou chanèl la pou kapab swiv tout sa k ap pase. Merci la famille, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.